Baz Gran Grif frape pi rèd wi nouvèl la gentan konfime e depi aprè lanmò chèf siprèm yo a baz la gen kèk tan nan Savyen pratikman disparèt men sa te mal kalkile lapolis pat pran tout mezi pou fini ak sa depi tanto 3 mwa nèg yo rekòmanse pou la pli bèl e yo vin pi move kidnapin pasi pala Savyen leve kanpe se rad mare anba latibonit lan jodia 11 janvye 2023. Byenvini bonjou bonswa tout moun, jodi a map kontan prezante nou enfòmasyon sa yo sou chanèl pa w la, san pèdi tan an nou antre nan tout detay kap domine aktyalite a pou kòlye la kap mennen nou nan ba latibonit lan presizeman nan savyen. Selon sak rive vin jwenn nou jodi a jwèt la sanble gate nan lyankou lokalite oubyen zòn ekip gran grif la itilize kòm repè estratejik mennen operasyon pasi pala sa pa ret la yo ale pi lwen nan zak yo epi swiv deplasman lapolis pou wè kouman yo kapab opere pi fasil. Lapolis lage yon dènye batay wè nan ki mwayen yo kap idantifye kilès ladan yo, men enfòmasyon yo lonje dwèt sou yon pakèt nèg a sapat nan pye yo, cheve djwed e se yo ki gen kontwòl zòn sa yo ki kanpe epi bay enfòmasyon sou ki machin k ap antre, kiyès k ap pase pou ekip Savien an li menm mennen operasyon l san kè sote. Medam mesye poko pèdi tan ann ale nan zòn sa ak detay yo kote w pral tande kijan bandi yo opere lib e libè san oken kè sote, baz Gran Grif vin pi mechan e yo dedouble pou 2023 a bagay yo p ap piti ditou ekip Gran Grif la vin. pi move lage plis danje sou tèt popilasyon e moun k ap frekante zòn sa a. Ou poko fè sa? Pa rete deyò. Antre ansanm avè n. Vin abòne ak chanèl pa w la, Sovyatv 83. Plis detay ak lòt videyo ap vini sou dosye sa yo. Zòn kote mesye Gran Grif Savyen yo ap mennen operasyon sou Lyankou a, se pa nan vil Lyankou non li ye. Nèg yo pa rive nan bouk la non, yo pa rive nan vil la non. Kote nèg yo ap fè operasyon an, zòn kote ki gen wout pou sòti sou pon wouj lan pou antre nan wout pou al sou dig larivyè a, ou jwenn li si w ap sòti pon sonde ou jwenn li avan lyankou, ou jwenn li avan w pran koub la pou w rive lyankou. Donk li pa nan bouk lyankou non. Sa vle di an n pran pa egzanp komisarya. ke yo mete Lyankou a si nèg yo vin ap mennen operasyon e ke polis yo pat nan zòn nan polisye yo pap gentan jwenn nèg yo non si se Lyankou si se nan komisarya Lyankou yap sòti paske zòn kote nèg yo ap mennen operasyon yo parapò a kote komisarya a plase a li yon bèl ti bout sa vle di letan pou nèg yo sòti nan komisarya a pou yo gentan rive. sou zòn Pon Wouj kote nèg yo ap mennen Dradili plase ant Moropey e Lyankou enben komisarya a polis yo pap gentan rive e se youn nan bagay tou k fè ke mesye yo pa vin mennen operasyon jodi a oubyen operasyon samdi swa yo yo pa mennen n avèk machin yo mennen n avèk motosiklèt paske pou yo ka genyen transpòtasyon rapid pou ke si polisye yo ta okouran pou yo pa menm gentan rive jwenn yo. Donk piske kounye a mesye yo chanje estrateji, fò lapolis chanje estrateji tou. Kounye a, sa pou lapolis konnen, oubyen lapolis dwe chèche konnen, se a ki lè mesye yo vin fè aksyon yo, e ki jan yo mennen aksyon yo, e ki konplisite ke yo genyen. M ap bay lapolis yon ti poul. Sa m pral di a la, n ap pran l. jan l ye a e nan zòn kote mesye Savien yo alèz y ap mennen operasyon sou zòn Pon Wouj la al gade nan zòn sa w ap verifye pifò jèn gason ki nan zòn sa se nèg cheve trese nèg dread sa pa vle di ke depi yon nèg gen cheve trese depi yon nèg dread Li se bandi non, non se pa sa m vle di. Se pa paske on nèg gen dread, li gen cheve, li genyen zanno nan zorèy li, li gen zanno nan tounen l ki fè ke li se bandi non. Sepandan, m ap di nou ke zòn kote mesye baz Gran Grif yo ap mennen operasyon sou Pon Wouj, sou Lyankou a, zòn sa a, al gade pou wè majorite jèn gason k nan zòn nan nèg yo se nèg dread, cheve trese, A sapat, a sandal. Donk, sa vle di sa l ye a. Si se nèg sa yo ki nan zòn nan e ke bandi yo vini alèz, yo opere, pa gen ankenn reyaksyon, yo al fè wout yo, eksetera, e menm lè nèg yo kidnape moun, lè gen negosyasyon, se nèg nan zòn Mòpèy, nèg nan zòn nan ki sèvi nèg yo de pon pou al pran kòb nan men paran. nan men fanmi kidnap moun yo kidnape yo pou pote bay nèg yo gon gon gon bagay mwen menm panse ke la polis dwe fon travay nan zòn sa fon travay de veting fon travay m ta ka di dankèt pou konnen ki tip de nèg ki abite nan zòn nan paske on kote bandi yo alèz konsa pou yap mennen operasyon epi gen nèg nan zòn nan kap sèvi de relè. avèk bandi yo, sa vle di nèg yo, gen de nèg nan zòn nan k ap travay ak bandi yo e gen de nèg nan zòn nan k ap viv de bandi yo. Paske lè bandi yo, si bandi yo kidnape yon moun, yo negosye ak paran bandi, ba paran kidnape a pou l bay yon kòb e ke se yon nèg k al pran kòb la, nèg sa pran kòb la, e pa pou granmesi l pral pran l, fò l jwenn nan kòb la, yo ba l nan kòb la. Donk mwen panse ke lapolis gen yon travay pou l fè nan zòn kote nèg sa vyen yo alèz. pou yo mennen operasyon yo on fason pou ke lapolis kapab mete on fren nan nèg yo ou byen chèche konnen ki nèg vrèman kap kolabore ak mesye yo nan zòn nan. Mwen konnen ke lapolis pa kapab tout kote an menm tan, mwen konprann sa. Mwen konprann ke bandi yo menm jan. Lapolis ap kontwole yo menm tou yap kontwole lapolis. Sa vle di ke menm si te gen patwouy ki tap fè ale vini nan wout lan, toujou gen posiblite pou bandi yo opere. Paske yo ka gen yo gen antèn yo oubyen yo gen dwa pa lwen. Paske lapolis gen dwa ap fè opere ap fè patwouy sou wout lan. Epi nèg yo yo menm yo nan zòn yo nan wout lan yo sou wout lan e yo gen antèn yo sou plas k ap di yo a mesye polisye yo te la yo fèk deplase nou et vini kounye a eksetera gen 2 machin k ap vini n ap gentan fè yon aksyon donk nèg yo gen do gen moun k ap travay avè yo fò n konnen ke bandi yo pa pou kont yo bandi yo gen anpil moun k ap travay avè yo e fò n Konnen ke bandi yo, yo tèlman gen moun k ap travay avèk yo, yo tèlman gen antèn, yo gen antèn menm andan lapolis lan. E fò n pa neglije sa. M pa di ke yo gen antèn andan polisye, andan lapolis ki gen la kounye a, andan inite ki gen la yo kounye a non. Men mwen di nou konsa ke, e li pa san, se pa mwen k ap di l, plizyè ankèt di li, rnddh di li, yo pwouve sa, ke gen anpil polisye, ki nan gang gen anpil polisye ki de konivans avèk gang yo donk sa vle di sa ka rive ke nèg yo paske nèg yo gen anpil kòb nèg yo gen anpil kòb se de kòb nèg yo fè fasil se pa kòb ke nèg yo al ka al fanyen avèk yo donk yo depanse l sa ki enpòtan se ke nèg yo bezwen bezwen bezwen kòb pou yo achte minisyon yo bezwen kòb pou yo achte zam yo bezwen kòb pou yo bay fanm yo bezwen kòb pou yo pran plezi menm si kòb la pa ka. ale lòt kote l pa ka fè gwo bagay donk si yo ka bay moun lajan an kèlkeswa kantite kòb yo ka bay pou pèmèt ke yo jwenn enfòmasyon pou yo kontinye al fè egzaksyon kontinye al vòlè yo pa gen pwoblèm pou yo bay kòb sa paske kòb la kòb la se yon kòb fasil li ye donk e yo ka jwenn moun nan tout nan tout zòn yo ka jwenn moun nan tout nan tout sektè paske. Jan sitiyasyon an an Ayiti la, bagay la di anpil, sitiyasyon an difisil, donk lè si bandi a bay nèg la mil dola li fè retisans, de mil, di mil, nèg la ap kòmanse reflechi l ap di humm ou kwè mwen ka kite kòb sa ale, donk sa vle di kòm se pa zam li kenbe nan men l se enfòmasyon l ap bay bandi an, li pa gen pwoblèm pou l sèvi bandi antèn. Epi li menm li fon ti kòb e petèt ke li ka met nan tèt li ke moun pap janm konnen si li se antèn bandi. Donk mwen panse ke bandi yo genyen moun kap travay avèk yo. Nan sitiyasyon li la, jan direktè depatmantal polis ki vini la, Jean Brice Mithil ap eseye sène, ap eseye m ta ka di fè mizanplas yo, nèg yo santi ke. Bon nèg yo vin pa alèz, nèg yo santi ke pa gen twòp ouvèti pou ke yo fè operasyon yo abitye fè a. Konnya nèg yo chanje estrateji, olye yo ale avèk de twa machin, on dis, kenz, ven nèg, gwo zam nan men yo, kanpe nan wout la, bloke wout la, fè sikilasyon, vòlè bay moun, pran sa tout sa pou yo pran, epi kidnape moun pou yo kidnape, y al avè l, konnya nèg yo chanje estrateji, paske nèg yo konnen ke polisye yo pa twò lwen, si y ap fè aksyon sa y ap gentan rive sou yo, konnya nèg yo itilize motosiklèt. Nèg yo itilize de twa nèg avèk zam vini gentan fon aksyon rapid epi rantre lakay yo. Bon jodi a m ta di nèg yo e mwen ta swete ke m ta di nèg yo tonbe sou zo grann yo paske twa moun yo kidnape jodi a se twa moun lyankou mwen ta swete ke Sa moun li an pou yo fè jodi a se yon gran revèy e se debi yon gwo revèy ke l ta ye. Paske se pa paske moun yo te konn kidnape deja yo, se pa moun li an kou yo e k fè nou te rete bra kwaze n pa t fè anyen ok. Enben jodi a se moun lakay nou nèg Gran Grif yo kidnape nou leve kanpe nou fè yo libere moun yo enben fò n fè l pou tout lòt moun tou. Paske ke, banm di w yon ti bagay, gen pwovèb ki di, lè bab kanmarad ou pran dife ou menm fò w mete bab ou a la tranp, oubyen si zanmi an gen yon ka, oubyen li gen yon moun ki mouri, ou di a ki mele m, e pa moun pa w, ou pa pral sekouri l. Lòt fwa vwazen an gen yon pwoblèm ou di e pa moun pa w paske, kounye a lè tout moun nan zòn nan fin disparèt, ou menm lè w vin gen pwoblèm sa k ap sekouri w. E se, m kwè ke se sitiyasyon sa pou moun Lyankou yo konprann, sitou. e nèg nan zòn pon wouj yo fò yo konprann ke e nenpòt ki lè si aksyon sa yo ap fèt epi yo pa fè anyen enben on lè gen dwa se yo menm kap viktim e jodi a yo viktim si moun li an ke yo leve kanpe jodi a paske nèg baz gran grif yo al pran 3 moun lakay yo 3 patizan yo. yo fè yo fòse yo lage yo, fò yo fèl pou tout lòt moun, fò yo anpeche nèg yo vin nan zòn nan vin fè aksyon sa paske lapolis pou kont pal pap ka fè travay la fòk genyen kolaborasyon moun nan zòn nan fòk gen kolaborasyon popilasyon an em kwè ke moun lyankou bezwen kolabore anpil. ak lapolis paske sa k rive jodi a pwouve ke si moun liankou yo vle, si yo gen volonte yo ka ede lapolis yo ka yo ka stope aksyon bandi yo piske zòn liankou a pa zòn nèg yo zòn liankou a se zòn e m ta ka di ki totalman opoze ak savyen paske kote savyen ye a savyen nèg sa yo pa ta dwe ka vin lyankou paske nèg yo nèg yo gon fwontyè ki separe yo e fwontyè a se flèv latibonit lan donk si nèg lyank yo si nèg savyen yo ka travèse flèv latibonit lan fasilman pou yo vin lyankou pou yo chita ap tann mennen aksyon donk genyen de moun nan zòn lyankou a ki de konivans avèk yo e map di nou m di nou sa deja Fò lapolis al fon ankèt fò lapolis fon gade fon founi je gade zòn pon wouj lan zòn kote ki gen pon an kote nèg yo fasilman debake ap fè operasyon sa yo fò lapolis fon founi je gade la fò lapolis fon ankèt la fò lapolis fon travay nan zòn sa paske map redi l ankò paske yon nèg gen gen cheve trese paske yon nèg dread paske yon nèg gen zanno nan zòrèy li paske l gen zanno nan tou nen sa pa vle di l se bandi sepandan. Depi nèg la bandi, premye bagay ki pou fè moun wè l bandi se kite cheve l, trese cheve l, kòmanse met zanno, eksetera, kòmanse pran dwòg pou moun ka wè ke se bandi e li k bandi a mete sapat nan pye l. Donk, lè yon nèg prezante konsa e ou abite nan yon zòn kote bandi vin ap opere tout tan epi ou pa reyaji e sitou gen nan nou k ap sèvi antèn pou nèg yo, de nèg k ap sèvi de relè pou nèg yo pou touche kòb nan men fanmi bandi, fanmi moun yo kidnape pou pote bay bandi yo, lè sa a nou pa inosan mesye. Lè sa a nou se vre gen dwa gen dyèd nan tèt nou, nou se vre gen dwa gen zanno nan zòrèy nou, nou se vre gen dwa gen zanno nan tou nen nou, zanno nan tèt bouch nou, nan sousi nou, jan nou vle. Sepandan, lefètke. n ap kolabore oubyen gen nan nou k ap kolabore avèk bandi yo, donk fòk gon travay ki fèt, fòk gon bagay ki fèt e m panse ke li trè nesesè pou ke lapolis kapab mennen ok ankèt apwofondi nan zòn nan pou kapab m ta ka di fon vetting pou kapab fon triyaj de ki nèg nan zòn nan ki se bon moun e kiyès ki pa bon moun pou ke e mesye bandi yo pa genyen de nèg ki vin fè ke yo alèz pou y ap travèse sou wout Lyankou a pou ap mennen aksyon sa yo. Donk, nèg yo te fon trèv, mwen menm m plase pou m kanmenm. ba nou de esplikasyon, se pa vle di ke se mwen ki pi konnen, men de tout fason sa ka rive ke ou gen dwa gen yon enfòmasyon men ou gen dwa pa konn dessous enfòmasyon an, ou gen dwa gen pa gen posiblite pou analize bagay la, mwen menm mwen mwen kwè ke Bondye ban mwen yon ti kapasite yon ti entèlijans pou mwen analize l pou ou fòk mwen fè w wè klè ladan l. Mesye bandi yo, nèg yo te fè e trèv, yo te anonse trèv pandan mwa desanm nan pou rive mwa janvye a, e pandan trèv la, E Luckson ki se jeneral mesye yo, misye te ramase tout zam nan men nèg yo, li te mete nèg yo, m ta ka di, sou standby. E youn nan rezon k fè ke baz Gran Grif te anonse trèv la e ke Luckson te ramase zam yo met nèg yo sou standby, se paske te gen rimè, e se nèg yo k di sa wi, te gen rimè kòmkwa ta pral gen entèvansyon militè etranje. E a tèl pwen ke gen anpil nan nèg yo ki gentan sove, gen anpil nan nèg yo ki gentan mawon. Se pa tout nèg yo ki te nan baz la ki la kounye a, paske gen anpil ladan yo te gentan jete yo. Paske nèg yo te tande pral gen operasyon militè ki pral fèt, e nèg yo konnen ke lè militè yo vin etranje yo, yo pa pral aji menm jan ak polisye yo. ki nan tete lang ak yo, se bagay serye, donk nèg yo te gentan anpil jete yo e Luckson te ramase tout zam nan men nèg yo, m pa konn ki entansyon ke l te genyen men l te ramase tout zam yo. Kounye a nèg yo di piske popilasyon an te bezwen gen operasyon militè e operasyon pa fèt, nèg yo retounen, Luckson retounen distribye zam, remèt tout nèg yo zam yo e sa k fè w wè Depi samdi, nèg yo kòmanse ap fè 2 entèvansyon eklè sou wout Lyankou a kote nèg yo ap fè kidnapin paske pandan tout tan yo te fè trèv la, lajan pa t rantre, kòb pa t rantre, materyèl pa t rantre. Bon, fò nèg yo rekipere tout sa yo te pèdi pandan peryòd trèv la. Kounye a se lapolis, se popilasyon an ki pou kale je l, se lapolis ki pou mete vijilans. Pou ke nèg yo pa gen posiblite pou yo kontinye ap teworize popilasyon an, pou yo pa kontinye ap fè sa y ap fè a, jouk kaske nèg lapolis gen repondong, oubyen e popilasyon an reponn konfyans tèlman ke yo kolabore ak lapolis jiskaske yo derasinen gang yo. E m ka di nou. Popilasyon Ti Rivyè Latibonit, popilasyon Premyè Seksyon, popilasyon vil Ti Rivyè, popilasyon nan Ba Latibonit, popilasyon Latibonit, pa dekouraje nou. Mwen menm, mwen panse, mwen menm mwen okouran ke gen anpil planifikasyon kap fèt. Ou wè nèg yo, se sou dènye moman yo ye la. E le fèt ke. E nèg yo pa gen kote pou y ale tèlman paske yo pa ka ale sou wout nasyonal nimewo 1 an apati de Kafou Pèy kote yo konn alèz ap bloke machin, vòlè machin eksetera, vòlè afè moun, kidnape moun, yo pa ka fè l sou Kafou Pèy. Yo pa ka al fè l alèz Ti Rivyè Latibonit, m garanti w ke yo pa ka al Ti Rivyè Latibonit pou y al fè l alèz jan yo te fè l. Dènye fwa yo pa ka fè l nan mwa oktòb la, sa yo te fè nan m kwè 21 oktòb si m pa twonpe m, yo pa ka al fè l ankò. Donk vwa ki te pi lib pou nèg yo la se Lyankou oubyen ki rete pi lib se Lyankou. Kòm gen de mizanplas ke lapolis ap fè pou pèmèt ke mesye yo pa kapab. al fè sa yo vle nan nivo Lyankou enben mesye yo kounye a yo chanje estrateji yo ale an grenn degrennen avèk de mwayen rapid ki se motosiklèt pou y al mennen aktivite mennen aksyon sa yo kòm sa k rive jodi a li touche dirèkteman moun Lyankou e moun Lyankou yo reveye m ta swete ke se yon revèy ki fèt de fason pèmanant, m ta renmen son revèy tout bon, pou ke apati de jodi a, moun Lyankou di nèg Savyen yo, men kwa manman nou, men kwa papa nou, si nou vle, vin pile n. Brake zam yo, yo fè sikilasyon, nèg yo pran sa pou yo pran, yo chwazi ki machin pou yo kidnape, ki pou yo, dizon sezi, ki moun pou yo kidnape, epi yo rantre. Yo fè wout Savyen, sa vle di wout do dig larivyè a ak moun yo, ak tout machin yo. Yo kite machin yo bò rivyè a, yo travèse ak moun yo al lakay yo. Kounye a, avèk estrateji ke lapolis itilize, sitou direktè departemantal ki fèk vini an la k ap fè de mizanplas pou plase polisye tout kote k pa t ko genyen pou ta okipe zòn estrateji yo, Mesye yo menm tou yo chanje estrateji alò mesye sa gen yo piga yon moun dim ke nèg yo pa gen moun kap panse pou yo non nèg yo pa gen moun kap travay avèk yo non paske nèg yo pa ase entelijan pou yo aplike sa yap aplike la nèg yo pa osi entelijan pou yap aplike m ta ka di estrateji ke nèg yo ap aplike la. Piske nèg yo konnen ke lapolis prezan nan zòn Lyankou, lapolis prezan nan zòn Kafou Pèy, lapolis prezan Vèrèt, e ke si yo vin avèk machin, yo vin kanpe sou wout la pou yo mennen aktivite jan yo te konn mennen aktivite a, nan de tan twa mouvman, lapolis ap gentan rive sou yo. Kounye a. Sa nèg yo fè, mesye yo pa vini an gwoup, yo vini pa de, pa twa, sou motosiklèt, nèg yo fon aksyon eklè rapidman, si se de moun ya pran, si se twa moun ya pran, yo pran n, epi yo kouri rantre lakay yo ak li. Sa vle di. e yo tèlman fè aksyon an vit, menm si lapolis ta okouran, letan pou lapolis vini pou ta mete men sou yo, yo menm y ap gentan chape poul yo, y ap gentan rive nan baz yo. Paske si se sou motosiklèt nèg yo ye, letan pou yo sòti nan zòn Lyankou pou yo rive bò larivyè a pou yo travèse, enben lapolis p ap gentan rive.